M te ka vin kouri menm kote m te kouche m pa te gen konesans m te pèdi konesans la anvan m te reveye anvan m te reveye se anpil tan e anvan m te reveye a chyen te ka gentan fin manje m m ap chante ou santi w egri pa vre poukisa ou santi w egri paske m sou 2 pye m se pa pou moun sa yo ou pa t janm konnen si Christie se te zanmi m ou pa t janm konnen si Christie se te pwòp kouzin mwen l te ye. Kote m te mete w? Aha. Lè tout bèt yo t ap mòde m nan, ou deja w ap peye yonn pou sa. Sèlman m pral fè w peye. W ap peye yonn pou sa. W ap peye, w ap si m pa jwenn prens, w ap peye tout sa prens te fè yo, w ap peye pou prens. Dezyèm nan, w ap peye pou lang ou paske ou se yon lang dyèz, ou se yon lang vipè. Ki fè prens fò sa yo? Se paske se soumoun ou twò soumoun. Se bèk ou. W'ay foure nan sak pa regad ou e sa fè prens fè m kidnape w. E si prens, e si m pat kidnape w? E si m pat kidnape w? Eske w pa twò trè enbesil? Mwen prens, mwen t'ap tiye w. Ou pa di Bondye mèsi, li kidnape w, nou bat ou, ou pa mouri. Bondye fè w sou de pye w. Nou pa t'ap ka tiye m. Jamè. Waww. Waw epi Nou pral ap chanm kati Nou eseye Nou eseye Men sa pa mache Di gras bondye Ebyen eh gras bondye Gras kristi Ki fè sa pa mache Ou wè tou Sim pa jwenn pris Map fè w peye pou pris Ou tande? Epi tou, m pa nan pèdi tan pou m twò radote ansanm avè w paske pa gen jan de moun sa pou m radote a. Ou konn sa w ap fè pou mwen? M ap tann. E w ap kote m tou la, adrès ke m ba w la, pa vini pou w wè sa m ap fè w. W ap tann mwen pou nou fè yon tèl mizik. Ou konprann sa m di a? Ou tande sa m di a? Epi tou, nan tout kalòt ak tout souflèt ke nou te ban m yo, Ou konn poukisa m rele w la? Ou konnen w konn tout bagay deja. Men demen si Dye ve, m pral fè yon dyèl avèk prens. Men sèl sa m vle pou w akonpanye m. Depi w obsève yon kote, depi ou wè prens l ap pi fè atak sou mwen, ou gen tan pete tèt li ak bal. M konnen w gen zam nan men w. Se poutèt sa m te rele w. Chèbas te di m anjwe. Ok? Ebyen m ale pa rete non. Jodi a la se sèl sa k priyorite m e se sèl sa k ap fè m soti an vi jodi a la. Pase m pa konn ki kou Christie va reponn. E ou wè mwen menm, swa m soti vivan oubyen Christie soti vivan. Poukisa nou wont lan? Se tou nòmal se fanm m ye. M wè w rakonn sa m sou mwen, san m poko menm pale ak ou, epi mwen m grenn epise. M tèlman sezi, e sa se gran kò w. Sa vle di ou fin touye Naïka wap ou gen kè wap mache sou moun konsa.